Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nap gen 3 sekans nan emisyon sila ki ap pale de 3 dosye diferan E pou la twazyèm sekans se yon odyo ou pral tande. N ap vini an detay sou odyo sila toutalè. Men atansyon! Genyen yon bon nouvèl ki tonbe la a pou moun ki ap viv nan Kara 2. Pou moun ki konnen Dave Augustin. Eske nou te konnen nouvèl Dave Augustin? Moun yo pa rive idantifye te kidnape li nan dat jedi 20 me 2021 lakay li nan Kara 2. Zòn Bwadòm, Sia Tabar, yon òmdafè, pwopriyetè antrepriz komèsyal Check and Go, ebyen yo te kidnape misye. Yo te mande anpil kòb pou Dave Augustin, se te nan dat jedi 20 me 2021. Donk vouzimajine 20 me. Pou kapab jwenn lajan sa pou pote bay Dave. Gen bon zanmi toujou wi. Depi la Repiblik Dominikèn, ebyen gwoup la kanpe. Moun ki toupatou voye sa yo genyen pou te kapab pèmèt ke Dave jwenn liberasyon l. Ebyen, 16 jen 2021, a 2 zè zero zero, Dave libere. A 2 zè e 30 minit. Dave entre la kali Dave Augustin. On espère ki n'yè plus de kidnapping. et que cette libération verrouille une dernière fois la porte ou le passage du kidnapping en Haïti. Donc, pour l'instant, toute famille d'Eve content, wap gade pou et d'Eve qui sous photo a la très souriant, parce que après ou passé presque yon mois dans mes ravichers yo, Sa ete un peu difisil. Ebyen, pou kouwè li la a, Dave pral respire yon lòt lè e Dave kapab konprann ke viv an Ayiti, ebyen, se aksepte pou fè yon maksimòm prekosyon. Passons à autre chose pour l'instant. Nou konnen te gen gwo batay nan Gran Ravin avèk Ti Bwa. Men premye faz batay la se li menm ki te pi bosal. Anpil sòlda tonbe, anpil moun pran bal, anpil moun kouri kite kay yo jiska prezan moun yo ap viv dan lanfè a prèv regarde sa. Mezanmi ooh sa fè tris anpil anpil anpil anpil anpil pou wè tout moun sa yo kite lakay yo leta peyi a fè yo kite lakay yo kouri dèyè yo. Sa yo boule kay, yo boule kay. Sa moun mouri, yo mouri. Mezanmi yo, euh, sa fè tris, sa fè tris. Gade kote moun yo e la. Moun yo pil sou pil. Moun yo pil sou pil, moun yo pa ka manje. Lò ou paret, depi an lè moun yo ap di son kote pou yo. Mezanmi yo. Euh, yo di peyi a gen leta, peyi a gen prezidan. Kote prezidan sa e men? Sa a di. Pandan m t ap fè kado moun yo, gen yon dam ki mete sou rezo yo konsa. Sou an m pa. Donk ou kapab imajine kote moun yo ap viv la a, nan sant spòtif Kafou la, ebyen bagay la vrèman vrèman difisil pou yo. Donk nou panse ke la a ou jwenn tout kategori de moun, gen moun ki te genyen, gen moun ki pa t genyen, gen moun ki ap viv yon lòt vi. Sa vle di bagay la parèt vrèman vrèman difisil pou yo e koute panse ke li tan pou ke nèg ki ame yo. Kapab gen yon ti kras konsyans pou di ke, A! Nou fè moun yo tò wi, an nou fè yon bagay. Ebyen fò n di nou ke nan premye faz batay sa a, te gen anpil sòlda ki tonbe. Anpil sòlda pou Kris la, men genyen daprè enfòmasyon yo mwens ki tonbe nan kan rival la, Gran Ravin ansanm avèk Vilaj de Dye. Pou Vilaj de Dye, nou sonje, Kòman enfòmasyon an t ap dewoule gen yon ti jèn ki te tonbe o pwen ke anpil moun te di ke se nèg M30 la. Epi nèg M30 la te vini avèk yon video le lendemain pour dire que ebyen men mwen, mwen la pi rèd Titerios. Sete le 5 juin kote ke li te. poste videyo sila. Ebyen, fò n di ke vèy Telo ki sòti nan baz 5 segond, Vilaj de Dye, alò yo fè vèy misye dan la sware di 15 jen. Eske nou konn wè kòman yo fè vèy bandi pa bò isit? Ebyen, regade sa, epi w a va konprann se kanmenm yon aktivite festiv. Anpil nèg a gwo manch nan men yo, foto Telo a lonè, epi bout Janm te anonse nou, kounya la nou pral tande yon odyo de 3 minit anviwon. M te deside pataje odyo sa avèk nou. M swete ke nou tande li avèk anpil atansyon. Nan odyo sila. Se yon moun, m ta kapab di ki ap pale de Ayiti. Men, li mete le mo Ayisyen antre parantèz e li mete li nan yon lòt kontèks. Le contexte c'est que, se jist pou moutre ke Ayisyen nè pa yn nasyonalite. Être Haïtien, ce n'est pas une nationalité. Mais c'est de préférence yon metye. Ah ben, il est fou ce type, il perd le nord! Men non, Ekoute chak moun ki parèt avèk yon tèz, ebyen li gen rezon l pou l evoke tèz sila. A-t-il raison ou non de dire être haïtien c'est un métier? Vous allez écouter et commenter en même temps et puis après èske w ap di ke li gen rezon oubyen èske w ap di ke se pa bon? Etre Ayisyen Ti Jòj Ayisyen pa yon nasyonalite non Ayisyen se yon metye wi Yon pwofesyon Tande Lè w se dyaspora epi w al frape nan pòt vwazen l ap di w Who is it? Si w reponn li l ap mande w kanmenm The Haitian? Kidonk li klè jodi a Ayisyen pa yon nasyonalite. Ayisyen se yon metye li ye. E pa nenpòt ki metye non. Pa gen lekòl pou w aprann li. Se zansèt ou ki transmèt li bay gran papa w. Gran papa w bay papa w, papa w pase w li, ou menm w ap pase l bay pitit ou. Ayisyen dan venn ou, Ayisyen dan nanm ou. Ayisyen nan tout trip ou. Ayisyen se yon metye ki difisil anpil. Lè ou konprann ou fin bòs, yo ajoute matyè pou etidye epi yo chanje metòd la. Jodi a, gouvènman an se direktè, politisyen yo se sansè, chèf gang yo se pwofesè. Nou tout, nou se elèv yo met chita. Ayisyen pa yon nasyonalite. Ayisyen se yon metye li ye tonton. Yon metye kote w aprann pou w pa vle wè blan ak je w sou tè papa w yo. Men lè se ou ki ka e blan, ou fò anpil dan ranpli devwa w pou w ka egzèse dwa w. Pandan tan sa, lè se bò lakay ou ye, ou fò anpil nan reklame dwa w. Ou tèlman reklame, ou pran sou dwa lòt moun. Men, pou devwa a menm, Gen lè yo poko janm ekri yo nan liv n ap etidye ladan yo. Ayisyen se pa yon nasyonalite. Ayisyen se yon metye l ye mon ami. Yon metye kote yo aprann ou fè laloz ant soufrans, desepsyon ak dezespwa. Epi ti krik ti krak, blan nou pa vle wè a se li nou rele vin rezoud pwoblèm nou. An palan de sa, pa gen lontan non anpil dan nou te konprann OMS te vle di, oo manman Simòn. Se covid la wi ki fè n konnen bon sinifikasyon l. Dayè, malfektè gentan met covid nan losyon Florida pou yo vann li bay moun ki gen lide rayisman. Hum! Ayisyen pa yon nasyonalite m di w, Ayisyen s on metye. Fòk dirijan nou yo ta di pèp la OEA pa vle di oo Etènèl Dezame pou menm bagay ak OMS la pa rive. Ayisyen pa yon nasyonalite my friend, Ayisyen se yon metye kote ou aprann kriye yon jan pou ankouraje etranje a tire pòtre soufrans ou pou l ilistre tout liv yo ekri sou zafè lanfè. Ayisyen se de chwa. Ousnon ou renmen Ayiti, men ou pa gen kouraj pou viv ladan l. Ousnon ou rayi Ayiti, men ou pa gen grenn pou kite l. Men, metye Ayisyen an se lòt bagay tou. Tankou benje nan basen sou chod, lanmè remoulen ben gros wòch labadi, pò sali, sa ira. Ayisyen se basen zin, basen ble, se la sitadèl. Se yon bèl negès tete doubout k ap lave yon dra blan ak yon batwèl. Se yon peyizan sou dodin li k ap fimen yon kachimbo. Ayisyen se pwofesyon m, se metye pa m. Kit mwen rayi l, kit mwen renmen l. Lè ou se Ayisyen, ou ka chwazi kite Ayiti. Men lè ou se Ayisyen, Ayiti pa p janm kite ou. Antouka, merci la famille, comme toujours un maximum de commentaires, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanèl sila e pi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pour nous dire que vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? à la prochaine!